Kòman ou ye Fafane? Mwen trè byen Christelle e ou menm? M anfòm. Ou pa wè Beyou? Non, m gen 2 semèn depi m pa wè l epi tou nou pa pale sou telefòn. Yo poko konn sa kap pase yo. Sa kap pase yo. Peyi w nan gwo pwoblèm wi. Sa w di m la a? Kòm m pa wè l, m pa, m pa konnen. Di m non, sa k pase yo? M tande, m te rankontre ansanm avèk Beatrice, m tande kouzen l lan te fè kadejak sou li. Ki sa? Wi. Oh m tande kouzen la te fè Koman sa fè fèt? M tande l di m konsa li tap sot de yon bagay li pase kay kay kouzen an kounye a l te mande l pou l ba l ti dlo kounye a kouzen an di l rantre kounye a li genlè te mande pou matant la epi tou kouzen an fè yon kadejak sou li Hum video poko di m anyen sou sa non. Kòm ou di ou pa wè l men si w wè l li ta vin Si w wè li ta vin pran pawòl sa ansanm avè w, fòk ou ba l anpil konsèy paske jan l ap pale a, sa l di. Wi Fafane pou w chèche wè l. Chèche wè l pou w ka konn plis de sa k ap pase an epi tou w ap pote kèk konsèy pou li pou l pa echwe. Ebyen ok, m ap fè sa. Men, li pa mete kenkenn okouran de sa? Pitit bay kek moun nan son lot afè anko. Esa ki e la problem nan ye. Li pa mete kenkenn o kouran de sa ni ki rive sou kenkenn o prete l zam. Kisa? Sa vle di pa zam sa a? Ney. Wi kounya blag gentan ale kote kenkenn li esplike l on pakèt bagay. Epa yon verite menm kounya kenkenn ap bay tifi a pwoblèm men m te gentan di Beatrice mal tò tou pas fason l te gentan rive sou kenkenn nan l pat met kenkenn okouran de anyen. Beatrice fè yon erè la li te sipoze mete kenkenn okouran de tout bagay epi dil poukisa kòm si sa fèt se pa yon rezon mwen chèche wè Beyou pou m ka pale ansanm avèk li. poul ka bay baay sa vag paske baay sa sil kontinye konsa ap gen san nan baay yo. Ebyen e pa pwoblèm non m te gentan di l non l pa sipoze aji konsa epi afè zam li pral prete zam pou l al tire blan m te gentan di l non m pa konn sa l ap fè. Ebyen ok m ta toujou konseye yo toujou bal ti konsèy poul pa Poutèt kèk vye ide ka pase nan tèt ou toujou, pou lè al prete zam nan men lòt moun, kòm ou pa konn kyès, ki tip de zanmi toujou l fè. Toujou ba l konsèy, toujou mache pre l, toujou fè l souri paske si sa pase, l ap vrèman tris nan moman w la. Ok, Maureen, pa gen pwoblèm, n ap fè sa. Ebyen ok. Dakò. Dakò. Gaz pam, m pote yon bon konsèy pou w jodi a gaz. Si w vle w aprann, si w vle tou w aplike. Ou konnen konsa l ye. Men frè m, sa m ap pote pou ou a, m espere ke w konprann, ou tande. Paske frè m, si m te ou, m t ap retire kò m nan sa m ye a. Si m te yon move zanmi, m pa tap vin pale ak ou. Oh, kòman sa? Paske pou aksyon w fè a menn, li pa bèl ditou nan je m. Monchè, mete m klè, mete m klè menn. Se paske zanmi w m ye ki fè m vin oblije pale avè w. Paske demen, m pa ka renmen wè ke se mwen k ap ri nan malè w. Sa ka rive tou demen, ou vin fè m devni yon move zanmi pou ou si w pa tande sa m di w la. Wè frè m, ou fè yon bagay la k pa bèl ditou nan sosyete a. Ou gen pwòp kouzin ou. Ou vyole m epi an menm tan ou fè menaj ou vire do ba l. Ou pa wè sa pa gen sans menm. Ki kouzin sa menm? Mwen menm wi. Sa pa gen sans. Ok baz, kòm e sa sèlman m te gen pou m di w. Ki sa w ap fè menm? Chache aranje bagay yo nèt. Ok vava. Avan pandan cho tou bon mesye. Kounye a sa m pral fè mesye? Kèt mesye yon plan m kreye menm. Antrave tout bon. Sa m te di m ap fè a li pou m fè. E youn nan zanmi Beatrice yo pou m chache wè pou m fè l silans sou bagay sa yo paske m antrave. Apa m menm ki gentan konn bagay la men misye vin kote m nan mesye. M se di yo e vre. Koman ye bebe? Mwen anfòm mwen, e ou menm? Ou anfòm? Pa bezwen di mwen anfòm, paske m gentan konn tout bagay, Christelle te esplike m tout bagay. E vre Christelle te esplike w bagay yo? Wi. Byen, ok. Men Christelle dim yon bagay tou ou fèl li pa bon ditou ou pa sipoze al mande kèken pote zam e sa fè kèken fache avm avan lal Ou konnen madanm m te sou emosyon e aprè m fin pale avèk zanmim Kiki, Kiki dim epa konsa poum te reyaji mwen m vin wè sa tou m vin wè verite a. Wi ou pat sipoze ale konsa epi ou te mete kèken. Okouran de tout bagay. Lèm vin al met keken okouran black te gentan ale black te gentan fè tèt li ou konnen madanm bagay la vin tèlman tris pou mwen m vin rive nan yon kafou m pa wè sa poum fè. Ebyen ok cheri pa enkyete w m pral pale ansanm avèk kenken poum wè si li ka konprann ou tande madanm. Ebyen ok madanm pa gen pwoblèm. Kenken, Wi? Ou konn an fè Beatrice yon bagay, li pa bon? Si Beatrice gen yon bagay, li sou kont ou? Kòman si li gen yon bagay sou kont m? Bon moun nan gen mari l. Ki epa ak mari l? Pa fè sa non. Bon moun nan gen mari l ki rele Black Kiki. Ou lè ou di, si bagay rive li sou kont mwen, ou pa fè sa non. Sou kont ou. Dayè, li renmen ou, fò ou konprann sa, sa ka rive nenpòt, nenpòt fi. Li renmen m, li renmen m bon l gen, li gen mari l black kiki. Li vin banm manti, bagay, banm pawòl, vin gen zam nan men m. M gade pou l tire black. An, pou l te tire m ankò? Non! Ou te fè. Ou pa konprann, pa met sa nan tèt ou. Balans, nan sans sa. Zam mwen pa al nan men nenpòt moun non. Si m te livre l, si m te di o cheri bay, si m te pran pòz paske m renmen moun nan pou m ta al livre zam mwen nan men l konsa. Kounye a, e mwen lè konsa m t anba tè wi. Non, ou pa t ap mouri. Men fò w konprann tou lè 2 atis te vin kote w vin mande w pou jwenn zam nan, yo te sou emosyon. Emosyon kisa? Men aprè sa tou, tout sa blak di yo e manti yo ye. Yo pa janm verite. Sa pou ou yo pa verite? Yo pa verite paske moun nan, wi life sil konsa vre, moun nan ka fin fè afè epi vin fè sanblan li gen tèl bagay sou li, li fè w kwè nan li, tandiske l fè w rayi yon lòt moun pou granmesi. Men sa m ta swete pou ou, m ta swete ou repase panse ou, reflechi byen, pa kouri bay vag ansanm avè l paske si l gen yon bagay, Mal ki rive li se sou kont ou. Ebyen ha mwen menm ou ta fè pi mal ke li. M pa tap fè pi mal ke li. Men sa map diw la m diw li. Dayè Black manti l bay men poukisa poukisa w pa pale avèk Beatrice pou konnen. Sa m pral di avèl bon li te gentan vin banm manti deja bon m te pale avèl li pat menm egzamne. Poko ka di sa non. Kman w poko ka di sa? Map reflechi sou sa, epa sa pou ou? Epi w pa renmen Deyou ankò? Humm. Ok. Map reflechi sou sa w mèt ale. Mèsi. Ok. Dako. Ebyen m ale wi. M ale wi. Yo, ou gon pil chans wi frè. Koman sa? Ou gon pil chans, m pa mache a revolvè m sou mwen. Oh! Misye fè m ri. Ala misye ri lapli mesye. Koman sa? Ou pa konn sa w fè men. A mon chè, li mete m klè, kisa m fè? An? Bey ou pwòp kouzin ou, ou vyole l men. Koman m vyole l la? Ekip men. Yo, ou poko janm smat non men. Gade misye men. Koman wap di m gade misye koman m pa snat la. Nan ki sans m pa snat la. Bon an pou ti kou moute sa men. Kounya e konsa w pa aji men. Koman kou moute ya. Fem konprann non men. Bon m pale avèw baz. Beatrice Almando prete zam. Pou l ka vin tiye m pa vre. Wi. E pou sa l mande m li menm pas kou vyole l men. Banm pa la fo, Beatrice se mennaj mwen se mennaj ou Ou wè banm di w baz, Beatrice tap mande w prete zam pou l fizye w Men antouka, ou pa fin egare nèt non Men, gade ou tap mouri. Kòman, sa yo di se pou ou? Mennaj mwen baz, si se mennaj ou se mennaj mwen Ou pa wè, ou pa fin egare. Pale byen, li mande m zam nan pou l fè kisa? Paske tout sa black te vin di yo e pa vre kounya la yap pede pale di yo wi black e non moun bagay kounya la ou mèt mèt al apre kenkenn pou ka pale ansanm avèl paske li di eske bouzen renmen w li di mou lap panse sou sa e. Bonswa madam. Bonswa akoum koman ou ye? Mwen byen gras a Dye. Ok. Ou se zanmi Beatrice? Wi. Ok. M aprann ke Beatrice gen yon pwoblèm men mwen plis ke m aprann ke ou se zanmi l, eske ou pa ta ka ban mwen yon ti esplikasyon konsènan de Pwoblèm kap travèse Beatrice la ansanm ak. E kenkenn, gen lòt pwoblèm ankò paske m santi ke li vrèman tris, li domine nan kay la, li pa manje, so li vrèman deranje. Èske ou pa ta ka ban mwen yon ti enfòmasyon de li, de èske gen yon pwoblèm ki pase antre yo oubyen èske ou pa okouran de anyen kap pase de li menm? Black kiki. E nan paske son bagay m pral fè la. Ok. N al wè ankò tande. Wa di m si kòman eske l rakonte w bagay yo. Ebyen ok. Paske mwen mwen a plizyè repriz mwen mwen mande l li pa janm di m. M te eseye mande l konsa. So pa gen pwoblèm. Ebyen ok yon pwochèn fwa. Dakò pa gen pwoblèm tou. Konbyen fwa pou m di w sa blak ap di yo e manti yo ye? Manti yo ye? Wi. Jodi a m vin kote w la a se pou m ka konnen si w kite m tout bon vre. E sa, bon sa w te vle konprann toujou? Bon, ou gen men. Sa gen la kouzen? Poze. Fè poze? Ya. Monchè m byen kontan rankontre w la a wi menn. Sa k pase menm? Sa fè nèg pase boss men. M gen anpil pwoblèm wi menn. Pwoblèm? Yeah, konsènan de ti sè m lan menn paske m santi ke manzè ap travèse yon moman ki trè difisil e brother m sa rann li tris anpil. Menm manje m pa ka manje menn paske sa vin ban m anpil pwoblèm tou paske ke m pa ka vin dekouvri vrèman pwoblèm li genyen an. Apa de sa menn, sa k pase menn? An konn nou poze menn. Ki yès ti sè sa? Ah konbyen ou konnen m genyen menn? On sèl la m genyen menn. Yon ti jan lwen, fè m wè kiyès. Sèl Beatrice menn. Sèl Beatrice menn. Beatrice sa l genyen menn? Monchè, m tande yon bri k ap kouri, bri a ap kouri men m poko kapab genyen vrèman son bri a menn. So, e m kontre avèk plizyè zanmi deja, m mande yo pa ka vrèman ban mwen yon bon enfòmasyon pou yo di m men. Kisak pase men kisa manzè gen egzakteman men m paka vrèman dekouvri l so de menm tou m ta vle mande w yon ti enfòmasyon èske w pa konnen yon bagay kap pase konsènan de Beatrice non pwoblèm nan pwoblèm nan pwoblèm nan domine l. Ebyen ok map tounen jès mwen yo pale pou mwen dayè m inosan love you lovely wa konprann reyalite a men sèlman bat pou l pa tro ta. Manje pa vle manje. De tout jan ke m fè pou m rive sou li, l pa vle. M mande l, m kòm si m pran l, sòti avè l, poze l kesyon, bagay sa yo, l pa janm vle di m menm ki sa k ap pase. Pase m santi l domine manzè, lwen de la manzè menm vin piti tèlman l panse. E menm di bagay sa. Ou mande l, l pa vle. M mande l men li pa vle di m. Si w mande l, li pa vle, li pa vle siste. Shit mesye Relasyon m nan dlo Fòm m fon jan m wè aranje sa wi. Brother Ou wè youn nan grenn bagay map di w Ou wè mwen menm Pandan map sa ap domine m nan frè m pa kache de di w sa Si m ta jwenn yon nèg ke men l ta tranpe menm a 1 pousan Nan sa kap pase sèm nan la, sa ki rann sèm nan tris la, m pa kache de di w. Ou ko tou, byen sur ke ou ka konn tande granmoun yo toujou di ke e dlo pa monte mòn. Men mwen menm, avèk sa m pral di a, avèk sa kap fè sèm nan andire yon yon yon yon yon. Yon seri de pwoblèm ki ekstrèmeman grav pase sa pote la li anpil. Brother mwen menm map fè domote mwen.